Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon moun gwo mòn fèk pran 2 sitwayen la a yo touye yo e yo mete dife sou yo operasyon bwa kale a li deja desantralize e atann ou aske nan jou kap vini la yo ou kapab jwenn yon bèl miks Bwa kale, m pa konnen si e Tony mix, si se NG mix, si se lòt, men jan bagay la ye la a m panse ke yon nèg tankou Tony ki toujou ap veye moindre okazyon pou mete mix li deyò, ebyen la a m panse ke tout moun ap tann bwa kale a nan men Tony mix oubyen lòt DJ a. Men ekoute, 2 mesye sa yo, on m'a fait croire ke se ta nèg ki fè pati gang lakwa Peris nan antre sid Gonayiv ki divize an 2 gwoup gang, youn lakwa, se menm nèg kokorat san ras yo, e nèg sa yo enben yo pran yo nan gwo mòn jounen jodi a la a, paske yo te arete yo, yo antre nan komisarya ansanm avèk yo, men ekoute lapolis pa t kapab kenbe fas ak furè popilasyon an, e popilasyon an li menm li antre li pran mesye sa yo. Baww yo touye yo. Donk Gwo Mòn antre nan batay. Li rete kounya pou anpil lòt zòn antre nan batay. Sa se kote pèp. Mwen menm etan ke imen, m ap tann pou tout kote antre nan batay. Men etan ke jounalist. M anvi di fòk nou fè operasyon Bwa Kale a byen kalkile. Dayè, bandi yo grin sek anpil. Genyen anpil moun ki nan operasyon Bwa Kale la a, se de moun ki bandi. Gen bandi ki antre nan operasyon Bwa Kale pou al bay lòt bandi Bwa Kale. Konprann mwen wi. M pa gen pwoblèm non. Nou mèt antre nan operasyon Bwa Kale kote pèp la pou n al bay. Lòt enmi bwa kale men aprè pèp la ap tou rive sou nou tou paske to ou ta pèp la ap konnen kiyès nou ye ou konprann e m tou pwofite di kèlkeswa moun nan sa kèlkeswa nèg ki bandi ki anfas mwen kèlkeswa fanmi m ki antre nan bandi ki anfas mwen batay la ap jwe gwo batay la l ap jwe gwo e nou nan batay batay la kase chak nèg pran kran yo. epi nou sou tèren an. Donk sa son sòt de parabòl ke mwen lanse, men ma gentan ba nou eksplikasyon, paske kite m di w bagay ti frè, ou menm ki nan bandi, ou menm te kapab konsidere kòm pitit mwen, kòm ti frè m, kòm ti kouzen m, donk ou chwazi se an fas mwen pou kanpe, enben kite m di w m pran l. Ou wè mwen menm, m se Ip Man. Lè w. Mande m batay, m ka deside di w m poko sou goumen. Men yon bon maten w ap just wè m kanpe devan pòt ou epi m di w, Se batay li ye wi. Tann ou aske yon jou batay la ap kase. M gen pou m eksplike nou tout istwa sa yo. Men, an nou tann peyi a bon non. Paske, ou gen pou w nan kouri ti pap. M pa konn vòlè, m pa konn kidnape moun, m pa konn nan anyen ki sal. M pa konn nan voksalanken vagabon. et je te connais ok donk kelkeswa nèg ou wè kap moute kòl fè grimas ebyen RL la la pou anpil tan tande non gen yon video la kote ke genyen yon sòlda dominiken men misye son ayisyen misye voye mesaj bay pèp ayisyen pou di pèp la kenbe la. Kenbe la paske gen yon lè kap rive tout moun ap antre nan batay la menm li menm li gen poul vin bay bwa kale nan peyi dayiti si nou kanpe nan bwa kale a se nou ka wèl ann gade e tande a la fwa sitwayen sa. Pa ka pase pou m pa salye chak grenn Ayisyen Ayisyèn ki chwazi kolabore ansanm avèk nou nan jan travay sa kap mache la. nan Ayiti. Jan de travay sa kap mache an Ayiti, zanmi m, frè m yo, gade kenbe la. M vin di nou kenbe la, gen rezilta dèyè sa ke nou ap fè la. Pa gen jwèt nan sa. Kòman nou ye? Mwen espere nou anfòm, m espere nou tout trè byen. M espere pouvwa le Sentespri Bondye ap voye dè zanj, dè sòlda, dè akanj, dè cheriben pou l kapab kouvri Ayiti, kouvri nou. O non de Jezi pou nou kontinye avèk travay la. Gade, ou wè travay nap fè la a? Si nou kenbe konsa, nèg a vès yo se mwen kap vin ède nou wi. Pa wè Rango a pou nou di ke se Sendomeng kap vin okipe nou men non. Pa met sa nan tèt nou. Mwen rele Ayisyen. Ok? Mwen rele Ayisyen. E kenbe la. Nèg a vès yo map ède nou kenbe yo. M son chèf nasyonal entènasyonal. Se pa Sendomeng kap voye m, se pa Ayiti kap rele m, men se mwen kap voye tèt mwen paske m se Ayisyen. Èske nou konprann? Mwen se Ayisyen. M vle kolabore ansanm avèk nou. Men avèk gang sa yo ki... ki gaye nan tout kat kwen peyi an, m pa ka fè anyen pou nou, paske m pa konn anyen nan peyi a pou le moman. Men, m mande nou pou n kapab ede m. Bwa kale. Bwa kale ke l ye. Bwa kale avèk alimèt nou. Bwa kale avèk, avèk e, kouto nou. Bwa kale avèk manchèt nou. Bwa kale avèk galon gaz nou. E bwa kale avèk tout moun ki pa vle peyi a avanse. Ki pa vle mwen menm pile Ayiti. Ki pa vle tout lòt dyaspora yo vin envesti Ayiti. Men bwa kale kèlkenswa kote yo pase paske nou konnen sa k pase nan Repiblik Dominikèn ke nèg a vès sa yo n ap bare yo. Kote nou jwenn yo n ap mete men nan pat yo. Ya n ap mete sik sou bonbon yo pou y al rann pou y al reponn abi yo fè nou yo abi yo fè pèp la. Abi yo fè mwen menm tou ki ap viv nan peyi an ki pa kapab rantre, ki pa ka di m renmen peyi m. M te ka rete nan peyi m. Ya, m te ka rete nan peyi m. Men, bwa kale. Ariel Henry, bwa kale sa a, l ap tou limen nan bouda w. Èske w konprann mwen? L ap tou limen nan fès ou. E ke Kenbe la pèp la e si nou kite mouvman sa pase menm jan avèk mouvman ki te pase yo nou kite l pase Ariel te fin atè nou ale nou pran nou pran Ariel nou retounen depoze l e pou l ap fè frekan la ankò hein nou filtre tout vye vagabon nan mitan nou chak grenn politisyen k te filtre nan mitan nou, nou pa t tiye l, nou kite, nou kite sa pase, enben sèt fwa si jounen jodi an, pa gen manifestasyon k pral fèt. Depi nou pral fè manifestasyon, y ap filtre nan mitan nou, enben konsa, gèlè bwa kale a nan bouda nou l ap tounen. Enben jounen jodi a bwa kale a se pou bandi yo, se pou nèg a vès yo. Pèp ayisyen, kenbe la, nou p ap pale anpil. Bwa kale a tou wouj. nan bouda tout malfwa ki pa vle ayiti mache ariel ou mèt tann nou se nou k pral pranw se nou k pral pranw e yon polis ki pa vle nou rive sou li ki pa vle nou rive sou ariel bwa kale ap nan boudal yon yon ee lame ki kanpe an kwen anfas nou bwa kale ap nan fès tchoukakal yon polisye ki pa vle nou avanse bwa kale ap nan boudal fòk ayiti delibere. Fòk pèp la manje byen, fòk pèp la bwè byen o non de Jezi. M rete kwè sa pap janm kapab rete konsa. Ke Bondye beni Ayiti. Nan Kafoufèy le 28 avril 2023, il était midi lòske genyen plizyè jenn gason, anviwon 3, ebyen pèp la pran yo, pèp la mete dife sou yo, ebyen se ta dè bandi. Donk, se pou m di nou ke operasyon Bwa Kale a li rèd. E pou lenstan, La police est en train de planifier quelque chose. Quelque chose concernant Village de Dieu. Izo, ou pral jwenn aktivite wi. Ou pral jwenn aktivite nan men w. M ta swete la police pa devwale plan li paske m wè la police ap pase drone li la tanzantan pou l ka fè yon etude sou village la. Ebyen on attan se jou paske gan pakèt mesaj kap rive jwenn mwen la kap di paske yè m tap tande Guerrier Henry li di li menm sil nan plas izo li leve 2 men l anlè lal kouche devan penitansye nap tann kòman istwa sa li menm lap fini pou anpil moun ki aletranje m kwè gon kidnaping ki fèt se nèg vilaj yo mesye bay sitwayen an chans non mesye nèg yo mande w milyon dola mesye kote moun sa jwenn milyon dola. Gon ti jèn m kwè nèg yo kidnape sou wout frè la. M te fè yon emisyon deja. Ti jèn sa ap touche ant 15 a 20 mil goud. Bon, y ap mande 200 mil dola pou yo. Vitelòm, si ti jèn nan nan men w, lage l non mesye. Lage l! Nou wè pandan mouvman Bwa Kale a la a, pa gen anpil kidnaping ki fèt. Petèt en de. Men mesye, moun n ap pre yo e malere. Konprann? Fon jan pou yo ba yo chans. Menm lè n konnen pandan popilasyon ap ba nou bwa kale konsa nou fache. Hum, nou fache. Gen bagay nou pa deside fè paske nan premye lansman bwa kale a, Matisan te prèske vid wi men pou lenstan gen de mesaj ki ap sikile pou di ke ekoute, atansyon moun k ap pase nan Matisan. Genyen moun ki ap viv, tande byen wi, nan zòn Koridò Basya. Moun sa yo, moun sa di yo pa kapab ankò, yo mande konkou lapolis. Zòn sa yo m kwè e nèg je nèf, je pèp wi. Humm e nèg sa yo frè m ki anpeche popilasyon an viv. Se yo menm maten midi e swa y ap pete kout bal epi gade nan kisa nou lage yon seri de moun. Wè depi moun yo di men yap vini moun ap kouri mwen m rete m rele Bondye m oblije rete m mouri mouri m pa konn poukisa m pa konn poukisa m ap kouri men mwen m ap kouri m pa konn poukisa m gen pitit m pa ka fè anyen men m gen yon timoun ki lekòl lise petyon m pa ka voye l lekòl m oblije kite l chita la m pa ka fè okenn kote m te konn ap vann M te konn achte yon ti galon kleren a ti sigarèt m ap vann la bon kounya m pa kapab menm menm a de men bondye m pa ka fè anyen depi maten yo leve menm manje m pa ka ba yo poukisa poukisa m gen 3 pitit plis 2 pitit piti poukisa tout bagay sa nou fè avèg avèm mizè nan kò m. Nou pa nan vòlè, mwen mande, mwen mande, moun ki pou mèt zak yo, achte zak yo. Moun ki mèt pren an, mare pren an pou mwen. Sivouplè, nou pa konn sa kap fèt la. Nou pat konn manje, nou pat konn bwè. Jounen jodi a la, e nou kap peye kòt kase a. Yo detwi pitit mwen 11 jen 2021. Yo kraze boutik mwen avan yè la. Yo lage m nan lari debwa pandye. Frè m sè m yo, m pa t nan gè avè nou, m pa t konn manyen zam, se ougan mwen konn fè, m pa konn travay pou bandi, e pa vye bowo sa k ka nan pye m. Epi jodi a fè m 4 jou depi m pa konn manje sèl, m pa gon dola, yo kase boutik mwen, yo kraze kay mwen. Mezanmi, pran konsyans, pran konsyans, nou tout s on sèl. Ki di bèlè, ki di koridò basya, ki di solino, son sèl nou te ye. Mezanmi, mèt pren an ranmase pren l non. Mèt dyab la anchene dyab la non. Sèl sa m ka di, mezanmi, m mande lapè, se lapè m t ap mande, m mande lapè jounen an, jounen jodi an, m anfas lemond, m ap mande lapè. Kou m t ap mande lapè pa baz, m met ajenou lan pye nou mesye, m te botè lan pye nou. M te mande nou lapè kot pèp la prale mesye banm lapè non cheri nou tout son sèl nou ye pran konsyans pran konsyans se pa dominiken nap tiye non se menm frè nou nèg nou konn ap jwe boul ansanm nèg nou konn ap teke mab ansanm se nou menm wi gade divizyon mesye nou koute boujwa nou koute Mwen men janl ye la ou ka viktim wi. Nou tout ka viktim frèm e pa mwen menm sèlman. Poze pou m poze. Ou avèg pa gen moun kap kondi w men yap tire nan tout zòn nan. Ebyen frèm se pou sa m fè la a e pa poze pou m poze e pa yon kwen m chèche m chita m poze m lè sa amelyore m a lage. Men depi kilè wap viv a andikap sa a? Monchè depi m tou piti wi gason. Nou toujou ap pase nan zòn nan malgre pèt ye. Oh zòn nan e timoun zòn nan m ye wi gason m. M abite nan kan kokobe, madrapo. Mezanmi. Ah gen anpil tire la men pa gonjan pou soti la. Enben sa m pral fè la ki kote m ou wè gen wout pa bwa la. Retounen retounen kote. Retounen ki kote m prale. Avan w di retounen retounen fò w te di m ki kote m prale la. Fò w te ka ban m kòb machin. Èske w pa tande katouch ou la. Fò w te ka ban m kòb machin m al pase jis pa nazon. Konbyen kòb machin ou ta bezwen? Monchè se Edou ap ede mwen m pa konn anyen gason fason w ede m mwen bon sèlman ou konnen mwen jounen jodi a kòb machin pa ni 50 goud ni 25 goud. Men gon bagay la, men èske ou pa tande katouch yo lage? Sa m pral fè la gason, m pa gen gout pa bwa? Se gout pa bwa k pa gen ankò wi, depi w wè m chita se gout pa bwa k pa gen wi.